Vilakayaiti.com Ankò yn fwa nou kontan retounen lakay chak grenn fanatik, zanmi, konpatriyòt nou yo e kèlkeswa kote ou ye nan mond sa e kèlkeswa tou ak lè wap disponib pou asiste videyo sa. Ebyen nap mandew yon grenn sèvis pa ezite e pa bliye abòne avèk kanal sa pandan menm wap gade videyo sa yon fason pou pa rate pwochèn videyo nou yo medam e mesye nou konnen gen anpil moun ki abitye gade videyo nou yo ki abitye Donk swiv nou men ki pa abòne gen de moun ki sèlman e donk e monte sou kanal la nou gade video yo nou tande enfòmasyon men nou pa abòne ebyen guys kisa sa ap koutew pou abòne avèk nou paske nou bezwen rive e donk e 100 mil abòne e nou konte sou sipò chak grenn fanatik zanmi konpatriyòt nou yo kèlkeswa kotew ye ba nou sipò a enfòmasyon ke nou pote pou ou la ebyen. E dosye kanaran la a se rèl kay makorèl, nou pral envite w gen detay e nap fon kout pat nan latibonit kote otorite yo konfime ke yo mete anba kòd anviwon 22 bandi e gen yonn ki mòtèlman blese, anben operasyon deniche bandi sa nan Latibonit ki bay rezilta sa ki mete kè kontan lakay anpil abitan k ap viv nan depatman Latibonit lan, presizeman nan Savyen ak Jan Deni, enben jodi a la otorite yo konfirme l e nou pral envite w gen detay anndan videyo sa. Nan Kanaran. Bagay la rèd, lapolis anvayi Kanaran, yo kraze kay anpil malere, malerèz ki yo menm ap kriye la, 2 men nan tèt yo pa gen kote pou yo dòmi, ebyen lapolis ki arive fè aksyon sa a, se nan kad pou fini ak ensekirite a nan Kanaran paske gen kay moun yo bandi al kache anndan yo pou fè kidnapin e lapolis oblije demoli kay sa yo men Sa pa anpeche mèt kay sa yo rele anmwey, y ap kriye, yo pa gen kote pou yo dòmi men lapolis fè l, li fè l nèt e se konsa sa ye. Nou pral envite w gen detay. Nan yon live tiktok, yon endividi ki li menm te live ak lanmò 100 jou e divès lòt E donk ayisyen tou ki te la ebyen kote sitwayen sa li menm t ap kase mete nan men tout bandi men e donk presizeman lanmò san jou kote misye e donk mete nan bòl lanmò san jou e nou pral envite ou tande kòman yon piti li menm ki gen kran sof ke nou panse Li di sa li menm li pap viv ayiti paske misye telman pale avek lanmò san jou misye telman pale ak ti lapli misye telman pale ak izo menm moun ki te nan live la etone wè koman piti sa gen grenn anba kalsonl antouka rete swiv video a jiska la fen bòn ekout tout moun nap tounen pou yon pwochèn video. Avanse nan menm kad dosye k sanse ap domine aktyalite a ebyen onip di ke Se peyi Dayiti ebyen nou ki ap avanse o nivo de Etazini ebyen gen Bryant A. Nichols ki fè konnen sou kont Twitter li ebyen li espere ke gen yon konsansis pli laj epi yon pli grand fleksibilite pami dirijan e nan tout sektè yo ebyen li ankouraje aktè yo pou yo aktè peyi Dayiti yo pou yo ranfòse akò 21 Desanm nan pou kapab fè fas ansanm avèk kriz politik sanse ap fè la une de l'actualité ebyen e reyaksyon e ki genyen nap toujou rete nan menm kad enfòmasyon yo nou ap avanse poun ale ebyen o nivo de site endepandans la Gonayiv kote ke nou konnen ke lapolis ki fèk sot bay. pwen de près nan minit ke nap pale la, pwen de près sa li menm li sanse ap bay la kote ke nou menm nou sanse ap pral di w kisa ke la polis li menm li di ebe o nivo de site endepandans la e Gonayiv kote ke yo sot fè yon prezantasyon la e anviwon gen 22 prezime bandi ki jwenn arestasyon yo ebe nan vil Gonayiv ebe se bilan nouvo komisè minisipal Gonayiv la ki se Ronald Jeudy ki li menm. e ki sot drese yon bilan de sa ki te genyen o nivo de site endepandans la, ebyen jodi vandredi 6 janvye 2023, 9 jou apre enstalasyon l kòm komisè minisipal komisarya Gonayiv la. Nouvo komisè minisipal komisarya Gonayiv la, mesye Onald Jeudy ki li menm lanse yon mizangad bay tout bandi ki gen zam ilegal nan men yo e men pou yo kapab remèt yo ansanm avèk lapolis sinon bandi yo yo menm yap gen pou yo kapab chwazi 3 èm ki defini konsa, mare, mouri ou byen mawon. Ann koute yon ekstrè e ben nan kad deklarasyon Onald Jeudi ki li menm ki fèk sot pale e ben o nivo de laprès e ben nap bouke se nan kad e gwo dispozisyon ke lapolis li menm li pran o nivo de depatman latibonit la kote ke vil Gonayiv ki gen anpil e ane kote ke li pat gen chans pou l kapab gen yon komisè minisipal, ebyen gras ansanm avèk rantre nouvo direktè depatmantal polis la ebyen yo enstale mesye ki rele Onal Jedi a ebyen li menm ki kòmanse ap arete anpil prezime bandi o nivo de site endepandans la Gonayiv. An al tande reyaksyon li nan mikwo jounalis yo. Yo estime ke popilasyon an voye sinyal ban nou pou di nou kontinye e n ap kontinye pou pote plis sekirite. Alò, n ka gen yon bilan de travay ke w fè pandan yon semèn? Bilan an, nou te arete anviwon 22 moun ke nou te defere devan lajistis. Bon, depi nou fin defere yo, se lajistis k ap fè swivi. Donk, n ap kontinye frape. E ou ka remake ke pandan fen dane a, pa t gen brakaj, popilasyon an temwanye sa. Donk se pa rapò a travay nou sou enstriksyon direktè depatmantal la, n ap kontinye sou lidèchip li pou nou kontinye travay. Èske w jwenn ase de mwayen pou travay? E mwayen yo pa toujou vini men n ap eseye maksimize mèg mwayen ki a dispozisyon nou pou nou bay plis rezilta ke posib. Èske w te prezan tout kote nan Gonayiv? Kòm nou remake sa, n ap fè efò malgre manke mwayen men pou nou prezan pi fò kote nan Gonayiv. N ap sible, n ap idantifye precho yo epi n ap okipe yo. Mwen wè gen yon slogan 3 M wi la a k ap sikile nan lari a. Wi, m konn 3 M lan, se, w ap di l ansanm avè m, gen mouri ladan l, Li gen mawon. Li gen mawon. Mare. Li gen mare. Ok. Sa vle di yon nèg ki gen zam lan menw ki pa chwazi depoze, wap mawon, wap mouri oubyen wap mare. Ok. Komisè, moun sa yo ke w arete a nan ki zòn ke nou fè arestasyon sa yo? Nou a, nou poze yo nan diferant zòn. Pa egzanp, zòn Plas Dam nan nou a yo te arete moun. Nou gen Sepren, nou gen zòn Gatwo. Zòn Jibile egalman zòn twou sab. Kisa nou repwoche moun sa yo? Gen ladan yo nou repwoche de asosasyon de malfektè, gen yo nou depan pou kontwòl didantite, e dout enfraksyon ke nou ka repwoche yo. Moun sa yo nan men lajistis kounye a? Anpil nan yo nan men lajistis, nou menm depi nou fin arete, se lajistis k ap fè swivi. Konbyen yo ye akonpè 22 yo ye? Nou te arete pandan nou monte la anviwon 22 moun. Nou jwenn zam nan men yo? Wi gen ki gen, prezantman la nou gen moun ki gen zam nan men yo, ki nou te arete ak zam ki nan. ke lap defere devan lajistis. Ki garanti ke lapolis kapab bay popilasyon pou lajistis? Nou te arete yon moun avèk yon 38, li te kouri swit a lapolis tap eseye fèl kanpe menl kouri lapolis pouswiv li epi erezman nou te arete la ou 38. Garanti nou se seke nap travay pou popilasyon an santi li an sekirite. Pi gwo mal popilasyon an se lèl gen santiman de sekirite. Donk, n ap chèche non sèlman rapwoche de popilasyon an e travay pou l santi li an sekirite. Nouvo direktè depatmantal ki la a, se volonte l e nou menm n ap mete volonte l a egzekisyon. Vwala, vwala. Wi, m panse se trè byen nan kad operasyon 3 èm. Operasyon 3 èm, Pradèl, m panse se trè byen. Se nan menm kad, jan nou toujou ap felisite komisè Muscadin, ebyen nou wè ke jisteman gen lòt komisè ki vle fè travay la tou E m panse ke nou rive nan yon faz, tout otan gen arestasyon, tout otan gen bandi k ap tonbe mòtèlman, e n ap felisite sa. Bravo, bravo, kontinye konsa. E nou pa nan mawon an. An nou plis rete nan kad mare pi mouri. Wi, antouka, nanpèch, bravo. Wi Branel, operasyon 3 èm. Wi operasyon 3 èm ebyen nap fon kite rapido presto ebyen pou nou ale nan zòn kanaran nou konnen ke depi byen dè tan bandi kanaran yo menm ki sanse ap fè la une de l'actualité kote ke yo menm yo sanse ap fouye yap fon seri de dezòd ebyen gen abitan yo nan kanaran kote ke la polis li menm ki mennen yon operasyon ebyen o nivo de zòn kanaran ebyen abitan yo nan kanaran. ki denonse lapolis yo di ki debake epi kraze kay yo sou pretèks y ap mennen operasyon kont bandi. Ebyen sitwayen yo ki lage nan lari yo pa konnen ki sen pou yo menm yo kapab adrese yo mande ansanm avèk gouvènman an ebyen pou kapab tande kri popilasyon an. Ebyen gen anpil sitwayen tou ki yo menm ki di ke e moun sa yo ki yo menm ki ap plenyen tou se yo menm ki sitire e bandi yo kote ke ou pa tande youn plenyen de fason ke bandi li menm li sanse ap kenbe zòn nan kote ke Yo menm yo konnen malgre ke lè lapolis vini ansanm avèk otorite yo, yo pa bay enfòmasyon. Ann al koute kri kèk moun ki t ap plenyen enben pou kay yo ke yo di lapolis kraze, lapolis mete dife ladan l. Onivo de sa n Kanaran, enben zòn Kanaran ki pèmèt ke moun nan gran Nò yo menm yo pa kapab rantre nan Lwès, yo oblije pase pa nan yo oblije pase pa Mibalè enben pou yo menm yo kapab rantre. Ann al koute reyaksyon moun sa yo ki yo menm ki t ap pale nan mikwo jounalis yo. Sa se abil ye fè nou malèz konsa men kounya maril bèbè la li paka pale anba kay sa k boule menm jan avèk sa la al gon ti granmoun ki mouri anbal yo nèg yo raboure la tout dife avèl. Li gen yon ti poto limyè nou konn ap degaje nou ti poto limyè a nou chita anbal Ticha vini li rache poto a li kraze kay mwen li kraze klotim. Mwen m pa gen mari m gen 3 timoun an ba ti poto limyè a poum viv chak swa yo kraze poto a lèfini yo kraze afèm men jis se si m pa ka pran kabann mwen anba tòl yo ki kraze. M kwè tout le mond antye ap wè tout sa nap fè a m di nou mèsi sa se kote m rete avèk 3 timoun jou sa m nan lari m pa kache di nou le mond pèp m mèt pala pèp kanaran gen sa pale pou mwen. Kò rat mwen sou mwen se malerèz parèy mwen k bonm ti bagay pou m mete sou mwen. Tout ti afè m konn degaje, m tout boule nèt, m pa gen anyen nan men m. Mezanmi, m ap di nou, silvouplè, si n ap ede malerèz yo, ede malerèz yo, silvouplè, kay nou kraze, nou tankou chen fou, nou pa gen kote pou nou rete, nou pa gen dlo pou nou bwè, n ap mache an kè sote, nou pa ka mache, nou pa ka fè wonn pòt. Mezanmi, m ta mande nou, silvouplè, si n ap fè yon bagay pou malerèz, fè yon bon bagay pou malerèz yo, nou redi, nou moute ti kay nou an tòl, Men mezanmi yo krazel nan men nou nou pa gen kote pou nou fè nou mwen menm laga 3 timoun nan menm lage tankou chen fou m pa gen moun kote poum rete chak kotem wèm pase yon moun yon pwochen yo bonm yon ti kote poum rete. Ala medam mesye vwala Chak jou nou defann zak sa yo, n ap mande kote konsyans patriyotik pèp la? E kòm ou touche ka Amel Lafleur a, ou ap wè anpil moun nan lajistis, nan leta, yo nan kont avèk Amel se pa rapò avèk jan Amel konn kanpe kont bandi, jan Amel konn kanpe kont yon sèten bagay ki nan avantaj yo. Jounen jodi a nèg yo tou jwenn okazyon yo tou sansire Amel yo fon regleman de kont jodi a nou pap Bay bandi glwa nou pap di sa bandi yo ap fè a bon men pito nap di konsa kibò bandi yo jwenn tout pouvwa tout dotorite sa yo pou yap fè sa yap fè a eske nou menm ayisyen sin te konsyan Si n te konn valè nou, si n te konn enpòtans nou, nèg sa yo t ap toujou ka fè menm bagay sa yo. E si n te gen yon Leta responsab, èske tout bagay sa yo t ap rive la? W ap wè David di byen, nèg sa yo pa p viv anba lanmè, yo pa p viv nan syèl. Men, tout otorite sa pa gen moun ki pou fè yon leve kanpe kont yo. Si w ap tande deklarasyon Jeff, Jeff di w konsa chak jou li nan lari a, Li sou machin, lapolis tcheke l, li bay lapolis lisans li, li bay pyès li, si nèg yo te bezwen l, yo t ap fè sa yo vle avè l e paske nèg yo pa bezwen l. E Izo, e, n ap wè lanmò san jou nan menm deklarasyon l lan, si yo te bezwen lanmò san jou m pa kwè li ta pral di moun kwadèboukè pou yo ouvè biznis, e li ki al di moun yo. pou lekòl refoksyone, elit di moun yo pou yal nan mache a pou yal vann. M panse se paske yo gen yon pouvwa absoli. Pandan l te fèmen yo vre, pa t gen pyès moun ki te ka louvri yo. Sa vle di, jounen jodi a nou wè li gen yon pouvwa absoli. Se sa n ap mande pèp la, n ap mande kote otorite pèp la? Kòm leta delese, e nou menm antanke pèp? Ki sa nou dwe fè pou n goumen kont sa? Paske imajine w, yon nèg parèt ak yon zam yon sèl kote, gen 60 mi, 60 moun, yon sèl grenn moun nan fè 60 moun nan kouri. Men nan tan lontan, m pa t konn tande granmoun yo di sa. Kote konsyans patriyotik nou? Se sa n ap degaje la, li lè li tan pou nou pran konsyans pou bagay yo chanje Ayiti. Kote nèg yo jwenn avèk pouvwa absoli sa yo, se sa nap degaje, nou pa bay nèg yo glwa, nou pa di sa yap fè a li bon, men se mande nap mande, kote otorite sa yo soti, kote yo jwenn pouvwa absoli sa yo. Tande a, toutè. Mwen menm e M di Bondye mèsi paske m pa soti nan rejyon sa men kanmenm tout ayisyen se ayisyen lèm tande nèg yo ap aji nan fason sa yo sa fèm mal anpil sitou pou mwen bagay ki plis touche m se jèn fi map gade nèg yo fin fè pale a epi nèg yo pran malerèz la nèg yo detwi vi l kòmsi nèg yo pa pran lavi moun pou anyen menn Bandi sa pa pran lavi moun pou anyen. Mwen m pa konnen si m te gen posibilite, si m te gen posibilite nèg sa yo nenpòt fason e wè moun pa pran plezi nan malè moun lè moun mouri men nèg sa yo lè m tande yon grenn nèg sa yo tonbe mwen menm kote m ye a se fèt m fè paske nèg sa yo. Daprè mwen nèg sa yo pa merite, pa merite viv menm menm menm nan. E e e Mesye Fritz banm don bagay banm don bagay banm don bagay mwen menm e pandan pandan demwazèl la ki se madam Sendy te te viktim konsa nan zòn kanaran e kote ke bandi fin kesyone li Epi kraze tèt li anba bal, epi rache l anba kout manchèt tankou kochon. Mwen menm, m kapab di w m prèske fè yon jounen ak yon nuit, m ap pale bagay sa a, mande jistis e reparasyon pou li.